Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja trè bon wikèn a chakun de vou onè ansanble pou yn bòn ventèn de minit eske tout bagay ok nap salye tout moun ki aletranje kanada etazini la frans monde qui est un peu partout dans le monde, et si qui est en Haïti, qui a sous sous stress, mais qui a vu avec un espoir que capable de changer on joue dans le pays d'Haïti, c'est parti pour votre émission. Bravo à toi fraîche. big up à toi, et tu as raison. C'est ça que fait homme. On a discuté autour de ce dossier, et au prime abord, je t'avais donné raison, et lorsque j'ai pris du temps Tande byen, pa bliye yè nan emisyon ke mwen te fè, m lage videyo a, m di ben lapolis di li arete yon bandi Vitelòm. Dezyèm bagay mwen vin fè yon emisyon pou m di ke fòk nèg yo ta kapab demele le vrè du fo dan sèt afè pou savwa eske se yon vrè arestasyon oubyen si se yon arestasyon arbitrè. Eske nou pa ta ka panche sou dezyèm nan pou n di ke se yon arestasyon arbitrè? Paske depi nan premyè videyo mwen te lage a, Fò m di nou ke anpil moun t ap kòmante pou di mouchè lage nèg la. Kounye a la se Miragwàn. Men, depi w di Miragwàn, aparaman, petèt ke Muscadin te ka kèlke pa. Paske si l te nan arestasyon sila m panse ke l te kab parèt vizaj li. Paske se nèg ki toujou renmen one man show. Men, se lapolis. Dizon, lapolis. Tande byen mezanmi. M pa konn si nou te pran tan pou n te tande sitwayen an. Sitwayen an pale. Tande byen sa m pral di nou an, se yon sitwayen ki a pri di tan pou done de bòn repons a de movèz kestyon. Paske kestyon yo pa byen fòmile. Kòman w ta fè konprann yon nèg kanpe li di konsa, o, ki distans ki gen ant lakay ou avèk Vitelòm? Tande byen wi. Sa son kestyon? Bon, n ap swiv. A kote de sa, tout lòt kestyon yo se bagay pou ta pyeje misye. Men, tande byen, an m di nou byen, nèg ki t ap poze kestyon yo, m santi yo plis sou presyon. Nèg ki t ap reponn nan, m santi l pi kalm e poze. On bandi pa p gen tout adrenalin sa yo pou l kanpe pou l ap reponn kestyon a tèt repoze konsa. Kounye a la, degaje nou pou nou pwouve m ke sa nou fè a, li gen yon pa de verite ladann. Kounye a la! Si sa n fè a li pa verite, nou dwe fanmi sa a, m p ap di dedomajman non men yon ekskiz. Fò lapolis tou, lè l fon bagay ki pa sa pou l sòti yon nòt pou l di mwen ekskize m paske mwen fè yon flay. Si se enfòmasyon yo t ap ba ou, sa ka rive yo mal ba w enfòmasyon an. Tande byen, kòman fè yon nèg, mesye, li t ap viv Miragwàn, li fè tout afè l Miragwàn, Nèg la vin Pòtoprens. Avan, misye te Nazon. Li vin ap viv Pènye. Sa k pase? Misye kouri pou gang. Mesye o! Gade yon peyi Dayiti! Pandan nèg la kouri pou gang l al viv lakay li. Misye gen anviwon sèt a ui mwa depi l ap viv nan Miragwàn li tounen lakay li, tankou jan anpil moun fè sa. Men pa le senple fè ke nèg la s on Dread epi enfòmasyon blayi yo arete l. Jiske la, anpil moun ka twonpe yo. Jiske la, mwen menm m ka twonpe m. Men, mesye, kòm Joe Biden lage yon pwogram la a, sitwayen sa ki san zespwa, li bezwen pou moun al aplike pou li. M pa kwè si se te yon bandi misye ta pral pote tèt li ale konsa. Lè yo poze l kesyon nèg la fè tout tan sa l ap viv. Poukisa n pa ale al mennen yon ankèt de vwazinaj? Yo arete l. Yo, m ta kapab di, fè misye pase move moman. Menm lè yo pa bat li, men gon jan yo menote w, gon jan yo ba w yon priz, sa vle di ou se yon vòlè, ou se yon kriminèl, ou se yon asasen, yo blaze w. Kounye a la a, e si se pa vre? Paske tout paramèt yo, lè nou jije yo, nou wè ke nèg sa a, monchè, misye pa bandi. Nou ta kapab di a 80 pousan. Misye gen dwa pa yon bandi sou fason l pale, paske nèg sa twò kalm. Li e eksprime l dokteman. Li kalm e poze nan sa l ap di. Kòmsi mesye, an n serye, pou yon nèg mesye bandi kouri dèyè l pou lapolis arete l. Bon, m pral di n yon bagay kounye a. M pral di n yon bagay. Mwen menm, kat mwen li make Site Solèy. Paske alepòk se nan Site Solèy mwen fè kat mwen. Sa va genyen senkan, m pa menm kwè sa gen katran depi m kite Site Solèy. Zòn mwen te rete. Nou konnen poukisa. Paske Nèg te pare dèyèm pou yo touyem bon kounya la mesye sim pran ka mwen menm nèg pati dèyèm pou touyem epi lapolis kwaze avèm lè yo mandem poum idantifyem mrale kat mwen lè yo wèl make site soley kounya yo pral aretem kòm bandi je nèf silvouplè esa yo pral di wi bandi je nèf kounya la se lè bagay la kòmanse mele nan men yo pou moun kòmanse ap rele pou tout nèg ap fè emisyon sou rezo a. Radyo ap fè emisyon pou di ekoute ben sa se RL prod. Se youn nan jounalis nan RL prod. Youn nan moun ta kapab di, men eske m ka anvi di pi entegre? Paske m pa anvi vante tèt mwen men youn nan moun o mwen yo kapab fè konfyans. Youn nan moun gen 294 mil moun kap tande. Kounye a kisa w pral di? E si w al chache dosye ou pap jwenn dosye sou li. Ou pa konprann non. Ou pap jwenn dosye sou li. Kounye a, ou pral mete dosye sou do l? Mezanmi souple, moun yo pa ka doubleman viktim. Mwen di sa li valab pou tout kote. Lè pa egzanp nèg yo fon egzaksyon anlè a la, lè lapolis vini, se anpil sitwayen ki konn viktim ankò. E menm moun sa yo, hay, bandi kouri dèyè yo wi mezanmi. Ann fon tande sitwayen ankò, paske emisyon sa m panse l ap long. Nou salye popilasyon Mekwa sa an jeneral e laprès an patikilye. Jodi an ki se 20 janvye 2023, n ap prezante nou Clovens Jean Jacques ki genyen 29 an. Misye soti nan zòn Pènye. Misye fè pati de gang. Vitelòm Ok Sa vle di ke nou te pale de li Metènen kounye la nou prezante a la près e a la popilasyon Endividi sa a ki vini nan Miragwàn Kote ke nòmalman nou deja pale tout moun Ke otomatikman ou soti nan Kèlkeswa kote ou soti nan kèlkeswa depateman Depi ou vini Miragwàn M'al aprann mekanik DIH, Diesel Institut d'Haiti. M veki tout vi m, m abite Nazon. Nazon kòm zòn m te premye abite, rue Edmae Estime, sa m te pi piti. Nan entèval de tan sa, m demenaje de rue Edmae, m al abite Nazon. De Nazon, Nazon vin yon ti jan pa bon, ensekirite, m al abite Pènye. Le Pernier, Ensekirite fè m kite kounye a ale vin viv nan kapital lan, m te wè s on on gachi paske e toujou menm bagay lan m ap kouri kite zòn m vin abite Miragwàn. Miragwàn nan se paske m gen rezidans mwen kankou kounye a la akoz de Biden ki vini a pwogram nan m te vin fè. Sètifika de bòn vye mès mwen pou m fè aplikasyon. De aplikasyon an, bon, men kote l rete. M pa konn anyen. Jiskaprezan, echèk la ban m yon ti kredi m nan gang Vitelòm. Telefòn mwen la, m pa konnen si nou jwenn kontak, nou verifye. M panse m pa menm gon zanmi ki gang. M pa gon zanmi m, omwen m te ka di ki chèf ki te konn kenbe zam, omwen yo te konn wè m pami yo, yo te an sivil. Menm yon kontravensyon m poko pran nan vi pa m. Menm lisans mwen yo poko, lapolis poko sezi. M pa konn anyen nan sa yo vle akize m nan. Ou konn tande pale de Vitelòm? Wi, ki moun ki konn tande pale de Vitelòm? Ki sa yo di w misye ye menm? Misye son chèf gang, anòmalman e Vitelòm ki fè m kouri dèyè ak tout gang li. Eske ou te nan pwoksimite? Ou te vin nan pwoksimite avèk Vitelòm? Non, m pa t rive nan pwoksimite avèk Vitelòm, men kòm mwen te abite Pènye, petèt m te ka nan mitan yon bann moun ki pa t sa, e sa k fè m te kite zòn nan pou ke m pa t viktim. Ki distans lakay ou nan Pènye avèk kay Vitelòm te ye? M pa konn kay Vitelòm, donk m pa ka di w ki distans kay mwen ak kay Vitelòm te ye. M pa, m pa, Vitelòm pa rete Anpil moun di yo pa janm wè m bon m pa kwè sa non fò moun yo ta devan m pou m wè ki moun ki di yo pa konnen m nan pifò moun konnen m dayè kat mwen make lèt nesans mwen miragwàn Ayiti m fèt miragwàn. Men selon m ou vin miragwàn oubyen w gen fanmi w miragwàn? M gen fanmi m fèt miragwàn m fèt menm lye dnesans mwen miragwàn m fèt miragwàn gran pè m la tout fanmi m bò isit lan matant mwen m plen moun bò isit lan. Ou menm avèk kiyès ki tap viv nan kay. Map viv a manmanm ti sèm. Men nan tout sa ou sot di yo la kilès ou panse ki bon ti kras mensonj la gen ki pa gen kot verite. Bon epa e Bondye avèm ki konnen avèk ou men menm tout sam konnen map pale la e verite m pa gen anyen poum kache. Pastè map mande pou lajistis ta fè pou. Sa pou lajistis ta fè pou mwen. Madam, la justice gentan sal tout repitasyon m, tout dignite m, imajine w m ap mache nan lari tout moun ap gade m kòm kriminèl. Sa e sou an ti tan la. M pa wè la justice ka fè anyen pou mwen, menm si m lage m toujou tache, menm si m pa mal m ap toujou santi m tache. Pase m pa gang mezanmi. M pa gang, m pa konn anyen nan koze gang nap mete m nan non. Ou konn dcpj? Premye fwa m vini avèk de, premye fwa m te vin nan dcpj m al regle yon papye se ti sè m yo te vyole. M ale dcpj pòtoprens. Apre sa m poko janm antre kote konsa. M antre isit lan e pou papye sètifika de bòn vye mès lan. Ou pat okouran ou te gen avi de rechèch? M pa janm gen avi de rechèch. Bon m gen avi de rechèch m ap viv depi jwen, miragwàn. Se mwen ki vin fon papye epi meni yo tou kenbe m akize m. Ou pa janm pase devan komisarya miragwàn depi lè sa? Non m pa janm pase devan komisarya miragwàn. M pa gen okenn kazye jidisyè. Sa k fè w pa pase devan komisarya? Paske m pa janm nan move zafè pou m nan komisarya mesye. E kounya kisa ou panse de arestasyon ou e la polis te gen foto ou kòm ou pa jiska. Bon pou kounya la m ka konn m gon ide de poukisa yo arete m paske yè m te yo te menote m yo pat janm di m poukisa yo arete m yo te di m se pou ankèt. Bon kounya la se petèt yo banm yon motif a ki la poukisa yo akize m nan. Mpa konn anyen nan sa akizasyon yo banm la mpa gang donk mpanse tout done yo la tout bagay la pou yo verifye. Eske ou panse se yon abi de la polis fè ou? Hoo nòmalman yon abi chèf la fè abi dòmi nan prizon yon jèn gason kap kouri pou ensekirite nan peyim epi menm chèf sa yo pranm y aretem yo enkaserem pandan map kouri pou ensekirite. Kilès ki Pandan ke ou pale de abi, men eske ou panse la polis nip tap annik selman wè ou pale moun ki konn vin laval yo arete yo? Bon, jiska prezan la polis ka ap fè travay li m ka konprann, men travay lan fèt nan yon dimansyon kote ke si w pa gen anyen pou pwouve m. De sa m fè w ki mal mezanmi e jis di ou di m nan gang ki te lòk bon ta gon gang an mwen ki di yon bagay apwopo de mwen oswa m gon zanmi m oswa nou gon bagay ki trè eksplisit ki konvenkan ki te wè m nan yon bagay bon m pa ka annik m pot tèt mwen bon m konnen m bandi epi m vin nan disiplin m vin fè papye sètifika de bòn vyemès. Ou gen telefòn? Wi m gen telefon wi telefon mwen nan men chef yo wi. Eske nou wè? Nou wè koman sitwayen an pale? Si non misye ta genyen yon dife, yon ve nan dèyè l pou l ta pote tèt li ale si l ta yon bandi. Hein? Bon, antouka nou menm n ap swiv, nou swete ke lapolis degaje l kou mèt Janjak. Poul jwenn si sitwayen an pa bandi tanpri relachel epi avèk anpil ekskiz. Paske m pral di nou bagay ki te rivem. Mwen pral lakay mwen. A sèt epòk m te rete nan jakomen. Mwen sou wout ayewopò la. Mwen fin travay ta. Il etè nevè edmi. Genyen de nèg. Mwen m sou bò dwat la. Yo menm yo sou bò gòch. Pou yal fè sou wout pis. Epi nèg yap mache bò lari a mwen map mache tou. Pandan nèg yo pral travèse pou yale nan wout pou fè sou pis lan. Epi 2 nèg yo travèse lari an, nèg yo parèt, yo rale 2 38. Yo di bay tout sa k sou ou. M di mesye tande byen, si m te gen kòb sou mwen, kote m sòti a m kwè e la m t ap dòmi. Paske m konn kòman lari a ye. Epi m di se timoun la Jakome m ye. E nan Simon m pral pase pou m al lakay mwen. M pase men nan kou 2 nèg yo. M di mesye m pa gen yon pyas. Si nap banm yon ti kòb pou lèm rive nan Simon o mwen m ta pran yon boutèy byè, nou mèt ban mwen l. Nèg yo ri, m pase men nan kou yo, m mete yo nan kafou pou antre nan pis lan, epi mwen menm mwen retounen. Lè m pral rive bò A-Track, tande byen wi, gon bakòp polis. Kòm bakòp polis la te wè gen 3 nèg, gen 2 ki fè yon wout, lòt la fè yon lòt wout, bakòp la rele m, li di m kouche! La polis rele w li di w kouche frè m nan, ou pa bezwen netwaye espas pou kouche. Kèlkeswa sa k te gen atè a lage kò w. Mwen kouche sou vant. Epi gon nèg ki vini l met on bòt sou tèt mwen. Li di vòlè, ou sot vòlè kounye a nou separe. M di kòmandan, avan w fè sa w ap fè a, fouye m avan. Paske m gen pyès sou mwen, m gen pyès ki pou idantifye m. Li di, Oke, kote pyès la ye? M di l nan bous mwen nan pòch dèyè m. Li pran bous lan, li di malfektè, ou pa gen bagay ki pou touye moun nan bous la? M di, non kòmandan. Lè l gade l wè yon badj près, radyo, Scoop, sou mwen. Apre sa l di, leve non, leve non frè m. O, mezanmi, ekskize m wi patnè m, ekskize m, e pa fòt mwen bay sa w nan, Scoop ap travay? M di, wi. Li di, Pigaw al di Garivyè Pòl Chal sa non. M di, M pa p di sa. Li di, Enben, n ap mennen w lakay ou. M di, Non, kòmandan, ou mèt rilaks. Donk sa rete konsa. Donk ou imajine w, èske ou imajine w, ki flay nèg sa l t ap fè si l te arete m epi l di, Bon, s on vòlè, m pa menm bezwen l idantifye l menm, epi l al mete chay sou do m? Se pou m di nou ke bagay yo gen yon fason pou yo fèt. Paske moun yo pa ka nan yon zòn, bandi ap ba yo chalè, lè bandi pote boure yo cho, epi pou lapolis pote boure ankò, se menm chalè a. Non! Sa n se fè pa. Operasyon o nivo de Petyonvil. Alò, non di operasyon paske, tande byen, gen lè w bèy ki pete. Komise Aladen nan gwo pwoblèm paske anpil polisye bouskile l. Ki sa k te pase o jiste? Nèg yo pote boure anlè a la a e nan 3 zòn nou te site ba ou nan emisyon ke nou te sot fè an, Franswa, Gwojan, Metivye. Lè nèg yo pote boure, nèg yo ret anba raje a. Men gen yon alert ki bay ki di ke moun yo an danje. Kòm bakòp sa li menm li te nan lari, li tou al fè yon kout tèt. Men, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke komisè lan te mande pou nèg yo pa ale. Kounye a, lè nèg yo vin ale, nèg yo pa ka jwenn ranfò. E nou wè sa k te pase. Epi, se ta se moman la, nèg vin fache, nève paske Kèlkeswa jan sa ye depi se operasyon kap fèt, ebyen depi ou te gentan pote tèt ou ale ou nan batay fò yo baw bakòp. Nèg yo pa jwenn bakòp, nèg yo fache epi se la a nèg yo bouskile komisè a. Yo di m nèg yo menm frape komisè a fò wi papa. Komisè a pran batèm de feu li. Kounya la, alò jist avan mwen vini avèk sa fò n di ke sou lanmò polisye yo il y a le coordonnateur national du syndicat de la police ebyen fò m di nou Li pale sou sa ki rive an e li bay pwendvi pa li tou. Se sa k fè nou pral pèmèt ou gade e tande alafwa Lyonel Lazarre. Ou sou plas nan komisarya depò Petyonvil. Nou aprann gen plizyè polisye ki tonbe. Pataje kèk enfòmasyon ansanm avèk nou ke. Bon, jan ke nou kapab konstate l, Sinapo a nou nan komisarya Petyonvil kote ke nou konnen ke gen yon bagay ki pase aprè midi a la. nan kad yon operasyon, yon swadizan operasyon. Jiskaprezan ke nou la nan komisarya a, nou te aprann ke genyen yon operasyon ki tap mennen nan zòn Dyègh kote ki gen plizyè polisye ki sòti viktim. Nou te fè le nesesè pou nou menm pou nou te vini sou lè lye pou nou te konnen bagay la ki sa li ye egzakteman paske nou menm nou soti nan bwa nou pa kwè nan voye monte nou plis kwè nan vin chache enfòmasyon. Sè nou te konn pataje enfòmasyon nou jwenn pou peyi a. Lè nou rive, nou te gen chans pou n te pale avèk Direktè Depatmantal Lwès mwen an, nou te poze kesyon pou n te mande l èske te gen yon reyaksyon pou l kite Tani. Selon repons ke l te ba nou, li fè nou konnen ke pat vrèman gen yon reyaksyon ki te planifye, men yo te konnen ke mesye Guy Prud'homme yo te. koupe wout la, yo te koupe wout la, yo te fè demach bò kote majistra a pou yo ta ale bouche wout la. Se sou sèlke enfòmasyon ke lapolis te genyen depi yè swa. Ebyen, jodi a la, selon enfòmasyon ke nou genyen, genyen yon operasyon ke komisarya Petyonvil la te planifye pou te ale e petèt ke deloje mesye yo, ebyen, li pase an fyasko jan ke nou konnen l lan. Konbyen polisye ki tonbe kal te viktim? Bon jiska prezan enfòmasyon ke nou genyen gen 5 polisye ki viktim nan 5 polisye a genyen 4 polisye gen 3 polisye ki mouri genyen youn ki pòte dispari ke yap chache donk yo pa jwenn li gen yon lòt polisye ki li menm li kouche sou tabal lopital kote ke yap pran swen li. Men atak sa yo ki al mennen operasyon yo sòti nan ki inite nan lame sa? Bon se 2 polisye ki kantone nan komisarya. Petyonvil la paske se de polisye ki nan beyi ki polisye ki nan komisarya petyonvil la nèg yo e tal mennen operasyon gen nèg se nan zòn nan ke yo abite selon enfòmasyon ke nou nou genyen bon se byen domaj se konsa sa pase ke polisye koutim yap mouri konsa ou ka imajine e genyen Gen yon polisye ki pòte disparu ke yo poko jwenn li, ke ou kapab estime ke la, nou menm nou nan komisarya, nou ap chache enfòmasyon pou nou konnen plis bagay la ki sa l ye. Men nou menm o nivo sina bwa m panse ke bagay yo pa dwe rete konsa. Bagay yo pa dwe ale konsa paske bagay yo ekstrememan difisil pa rapò a jan ke polisye kontinye ap tòde. Pa rapò a enfòmasyon ke ou rekeyi nan komisarya Petyonvil, eske ou arive jwenn non 5 polisye sa yo ki viktim yo. Bon efektivman nou gen non 5 polisye sa yo, genyen polisye Staniclas Wickens ki son ajan ajan 2 ki se 20 23 zyèm pwomosyon, nou gen polisye Optima Gerald 30 zyèm pwomosyon, nou genyen Luc Elysée 20 zyèm pwomosyon, gen Cajuste Duckens ki se 24 zyèm pwomosyon, epi tou genyen polisye Guillaume Pascal 31 zyèm pwomosyon ki blese. Nan kad operasyon sa pa gen bandi ki tonbe? Bon jiska prezan nou pa konnen eske genyen bandi ki tonbe, nou espere ke ap genyen yon bilan de la polis nasyonal dayiti kòm direktè depatmantal lwès la la a ki sou lè lye nan komisarya nou espere ke nou swete ke nan sinapo a nou swete ke genyen responsabilite ki pouse pa rapò avèk sak pase a fòk nou konnen ke Ske te gen operasyon ki te planifye nan pi wo nivo nan lapolis la, pa egzanp, o nivo de direksyon jeneral la lapolis? Fò n konnen ke èske direktè depatmantal Lwès 1 an te okouran, te planifye operasyon? Fò n konnen tou èske se operasyon ki te sòti dirèkteman nan komisarya? Petyonvil la ki pèmèt ke polisye sa yo mouri nan kondisyon ke yo mouri a. Nou swete ke gen limyè ki fèt sou sa k pase a, paske 3 polisye mouri, youn pòte dispari, lòt la blese, nou pa ka di ke polisye yo al abouche pou sa. Fòk gen responsablite ki fikse e nou swete ke efektivman nan sa k pase la a, gen de responsablite ki fikse. Eske o nivo Synapoh a kisa nou konte fè? Paske se pa premye fwa sa ap rive, nou konnen sa pase Laboul e jounen jodi a ankò nan menm operasyon bidon sa yo gen polisye k kontinye ap tonbe. Mwen menm se sa m sot di la a, nou swete ke responsabilite yo fikse. Fòk direktè depatmantal Lwès 1 an bay kont randi de sa a pou konnen eske yo te planifye operasyon. Fòk responsab komisarya a bay eksplikasyon klè nan enspeksyon jeneral. pou konnen eske te genyen operasyon ki planifye. Kidonk, mwen menm, m panse ke li pa lojik, li pa lojik pou polisye kontinye ap tonbe konsa e n ap swiv direksyon jeneral lapolis la alèv pa rapò a sa k pase la. Fòk responsabilite yo fikse, fòk yo konnen ke kiyès ki te angaje polisye yo nan operasyon sa a kote ke gen 4 polisye ki mouri epitou 1 lòt blese. Fòk nou konnen efektivman vre. Se te gen operasyon nan pi wo nivo ki te planifye o nivo lapolis a Sal Dayiti. Mèsi. Mèsi. Ebyen fòm di nou ke se pa sèl Aladen Jean Louis ki pran ti bagay non, paske genyen Alan Serge Jolicoeur, m kwè Dede yo? Wè, Dede yo 1 pnh, e yo bouskile l tou. Bon brèf, kounye a la, pa bliye, on nèg gen dwa chèf de gang, l ap touye moun lòt kote, epi kote l ap fonksyone a, li wa la, yo renmen l la. Nou pa konprann sa m ap di nou an? Se pou m di nou ke moun yo la. Anpil moun di, Mezanmi, pito Alex te la wi. Pito Alex te la. Men an pasan, poze tèt ou kestyon pou mande eske se lapolis ki touye Alex. Paske nan premyè emisyon ke nou te fè, aparaman pou le titre, nou te mete ke lapolis touye Alex. Men, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, Alex tonbe nan yon sèkonstans vrèman twoublant. E se yon zòn donbre ki merite. eklere. Eske nou konprann? Kounye a, mezanmi, tankou jan zanmi m Theriel te di sa nan yon emisyon yè swa, ou wè pandan yon chèf de gang ap boulvèse larepiblik, epi nou wè li enpòtan anpil? Men sa pou w konprann, pa egzanp lè w pran Tayson, nan zòn Asiri a, nan Nelio, ba w misye pa la, nèg Gabriel yo ap anvi pote boure, paske se li menm ki toujou kanpe la an kwa. Poul pote boure? Baw iska ta mouri la. Ah nèg Gabriel yo ap bat bravo la pou yo pote boure? Eske nou konprann sa map di nou an? Pa egzanp ou ta pran Donald la nan Jacome l mouri. Enben baz ki pi pre ap di ah banm al mete chèf pam papa. Menm lè se pa advèsè wi men kanmenm ap gon entansyon pou vin plase yon nèg baz ki pi pre a di ah banm mete nèg pam nan la toujou an atandan. Ou pa konprann? Donk tout otan ou gen plis teritwa, li pi bon pou ou. Men mesye bagay yo grav nan peyi Dayiti. Bagay yo grav. Malgre ekzaksyon yon seri de nèg ap fè, malgre tout krim y ap fè, enplike nan kidnaping, men nèg la just pa la, epi tout moun ap di, ah pito l te la. Nan kisa n pran la a? Lèzetazini mèsi bokou. Mèsi anpil. Mèsi. Si moun ap di sa tou ba, mwen menm, m di sa byen wo. M toujou di nou ke. Si Joe Biden deside ban m yon viza pou m al vizite lakay li, m prale. Men, si se nan woy woy pou m ale nan peyi Etazini kòm refijye patati patata, m pa ladan l paske yo konplis nan sa nou ye a, yo mete nou nan sa. E bandi yo, yo konn sa tou. E sa k fè m di bandi yo genlè se Ameriken yo ye. A wè, bandi yo se Ameriken. Yo pa Ayisyen. Paske si bandi yo te Ayisyen. Yo t ap konprann jounen jodi a la, pa egzanp, lè w pran Vitelòm la ki pote boure anlè a la, li fè anpil lòbèy, nèg li yo. Nèg yo t ap konnen si yo pote boure anlè a, se ta kapab pou pwoteje abitan yo. Mesye, ban m di nou yon bagay. Mwen chak tan m di sa, gen moun ki fache, gen moun ki di, a, Ariel Prod'ou rive twò lwen. Kòm si atitid Djed Wilmé a n pa ka genyen l. Misye t ap batay, li konn pou ki sa l t ap batay. Kòm si lè nou fè yon zak, pèp la pa ka jwenn ladan l. Bay pèp la manje move manje, hein! Paske pèp la nan grangou, l nan pwoblèm. Lè nou pran yon kamyon diri, di pèp la sa se pou nou, hein! Anèl te konn fè l tou. Se pa lwanj map fè pou yon seri de nèg non men banm diw byen si jounen jodi a la ou pran vitelòm ou pran lanmò sanjou ou pran izo ou pran ti lapli ou pran krisla ou pran babekyou ou pran tout nèg yo nèt ou fè yon melting pot tout nèg met ansanm epi nèg sa yo di bon kounya la nap batay pou pèp ayisyen an site solèy fòk gen pwojè ki fèt pou li tout otan pa gen pwojè ki fèt pou site solèy nou bloke ayewopò nou menm epi gouvènman pral oblije negosye lè sa ameriken pral di eeh Apa nèg sa yo papa, se bagay serye yap fè kounya, kounya yo pral mete yo sou lis teworis. Eske nou konprann li lè li tan pou nou sispann di nou se ameriken paske nou pa ka nou teritwa mesye nou fèt ladann epi nou di nou se ameriken paske sa nap fè la se pou ameriken nap fèl. Mwen m toujou di nou sa, se pou ameriken lap fèl. Eske nou pa konprann? Donk se vrèman tris. Donk ou imajine kounya la jan bagay la pati la, gade pou wè lapolis poko met yon nòt deyò pou l di men non moun ki mouri yo Nou regrèt sa. Se kòmsi lapolis aksepte. Kilè sèt istwa a mesye polisye yo? Bay dèyè nou detap non. Waww. An kòmsi pou polisye yo mouri nan gètapan sa a. Epi pa gen ankenn nòt ki sòti, pa gen ankenn deklarasyon ofisyèl ki fèt de la part de notre cher Frantz Elbe pou deplore sa. Waww. Bagay yo tris. Antouka fòm di nou ke anpil moun nan Petyonvil la kòmanse ap mande pou Lil Wòch. Lil Wòch misye. Se nan baz Alex la paske yo estime ke ebyen misye ka batay. Mezanmi eske nou wè nan kisa nou pran Letènèl? Men nan kisa nou pran wi. Men nan kisa nou pran. M pap di anyen ankò non. Sak ka konprann, konprann. Men li lè li tan pou peyi sa li rale yon souf. E revolisyon pa fèt san zam. Tout nèg ki ap pwone revolisyon, nou vle wè ou alèvr. Degaje w pou wè tou sa w konnen si w ka fè veritab revolisyon pou pèp sa a k ap fini, k ap, m pa konnen, men ki pa ka viv ankò. Paske nou ajenou, nou bezwen yon men ki pou leve nou. Kit men sa a se te lamen divin, kit men sa a se te yon men bandi ki ap pase pa revolisyon, fòk pèp ayisyen an.